Ya kòm nou konnen mwen menm m son moun ki pa renmen voye monte m toujou renmen verifye enfòmasyon avan m pale men fwa sa nou nan yon sitiyasyon spesyal kote ke gon videyo ki poste ya nap di gon videyo ki poste kote ke Nou oblije opine sou li. Gen anpil zanmi k ap mande nou pou n pataje opine nou, pou n pataje opinyon nou sou sa. E n ap pataje opinyon nou avèk ou sou sa. Se pa yon bagay nou konn fè nou, pataje enfòmasyon ke nou pa verifye. Men kòm enfòmasyon sa li poste sou entènèt la, m pral opine sou li. Anvan m bay opinyon pa m, m pral pèmèt ke w tande. Konsa ou kab pataje l ak zanmi pa w pou pèmèt ke plis moun ka konikte avèk nou. ke anpil nan nou tande epi si m pral kòmante sou li so nan moman m pral kòmante sou li a li enpòtan pou mwen ke nou tande l. Sekirite pou pa pran kou a nèg yo nèg yo pa antò ok misye vini jovenel otorize pou nèg yo leve ticket la bay misye pase Frèm ayisyen, m abitye fè egzèsis sa yo avèk nou deja, m ap jwe yon videyo epi m ap opine sou videyo a. Deklarasyon misye yo, mwen m pa verifye yo. Fò m di nou sa, se tande m tande l nan Facebook la, men m ap opine sou li, piske gen anpil moun k ap pataje l, se ke nou branche sou li. M pa konn mesye k ap pale a, dayè, se 3 moun ki sou live la, men misye li menm li nan yon fè nwa, tankou mwen menm pou m vin pale avèk nou la an fas laptop mwen, anvan m vin pale avèk nou, m mete yon limyè pou moun ka wè m. So, misye chwazi pou moun pa wè l. Sa vle di ke lap fè deklarasyon san ke nou pa ka wè figi l. Bon, m pa konn poukisa, petèt pou yon byen ou pou yon mal. Men gen youn nan bagay misye di yo k deranje m. Misye di ke polisye yo pa antò paske se Jovenel ki te mande pou yo louvri gate la bay moun nan pase. Sa vle di ke misye vle fè nou konprann ke moun ki asasinen Jovenel la Se zanmi Jovenel ki konn abitye chita pale avèk li ke l fè konfyans e se moun sa ki asasinen l. Sa ke m ap ede nou konprann nan sa, yon prezidan ka deside touye tèt li, kòm si prezidan deside l ap touye tèt li, menm moun k ap pwoteje l yo pa gen dwa kite l touye tèt li. Sa vle di ke sou ki fòm sekirite yo kite yon moun antre al kot prezidan ak yon kouto oubyen ak yon manchèt oubyen ak yon zam sou li? Sou ki fòm ke yo kite sa pase piske sekirite yo se pa de timoun piti ki pral fè esperyans nan bay prezidan sekirite pou la premyè fwa. Sa vle di ke yo konn travay y ap fè a, yo antrene pou li kòm nan menm jan ak mwen, anpil nan nou te wè dènyeman te gen yon pakèt blan nan peyi a lè yo mande sa blan sa yo ap fè nan peyi a, èske Jovenel pran yon konpayi sekirite blan pou pwoteje l, yo fè konprann ke se de moun ki vin evalye kapasite ajans sekirite k ap bay prezidan sekirite yo pou wè si yo konn sa y ap fè a. So sa vle di ke se pa de timoun piti ki pa konn travay yo, se de teknisyen ki pran fòmasyon pou yo bay on prezidan sekirite. So kounye a misye fè konprann ke misye sa a k ap pale la a nan ke m pa konn non l ke m pa ka wè figi l la, misye fè konprann ke sekirite yo pa antò paske. Jovenel fin kominike avèk moun k ap antre yo li di ouvè baryè a ba moun yo pase a 1 è di maten so prezidan vle akeyi yon moun lakay li e m ap bon mo m kontinye jwe epi n ap kontinye pale. Misye pa vini pou vin tiye Jovenel, misye vin vini pou l bay Jovenel presyon. Ok e sa map tande yo la pa vre lè misye antre anndan misye chita prezidan tout bagay nèg yo rive kay jovenel minwi 29 etazini genyenl a minwi 29 egzakteman li distribye ke moun antre kay jovenel vin nan konvèsasyon etazini pwal rele usgpn ok. Tande byen sa m ap di w la wi, tande byen sa m ap di nou an, mesye dam ki branche mwen, k ap swiv mwen lontan, nou konnen mwen menm, Bondye ban m yon kapasite pou m fè yon analiz nan kèlkeswa sitiyasyon, espesyalman m se yon moun ki fokis sou peyi m anpil, m ba tèt mwen yon misyon pou ke m retire peyi sa a kote l ye a, so m ap analize live sa a ke yo te fè. Ke m wè gen de sitwayen ki chita kap tande misye kap pale e m konnen anpil nan nou tande live sa deja ke nou trè friste de sa nap tande a. Misye fè konprann ke moun nan pa t ale pou l te touye Jovenel, li t ale pou l te bay Jovenel presyon. Kòman misye fè konn sa? Kòman misye fè konnen moun nan pa t ale pou sa? Sa vle di ke misye konn tout sa kap pase yo. Se kiyès li ye? Si l konn tout sa kap pase, kisa k te fè moun nan ale kote Jovenel la? Sa vle di ke misye se youn nan moun ki nan konplo a tou? So sa vle di ke gen anpil kesyon pou ta poze pou di kijan misye fè konnen moun ki tal pale ak avk Jovenel la l pat ale pou l te touye Jovenel li t ale pou l te bay Jovenel presyon presyon pou kisa nap kontinye tande l. Jovenel tonbe nan chèz la Jovenel te chita misye fout Jovenel yon kout mato telefòn nan baw wi bouzen tout sou video map lagew demen si Dye ve apre 7 è di swa. Ok Nou gen grenn nan mouda nou map viv nan 27 kay vin chache m wi brother donk li lè li tan menn pou nou chache kanpe pou nou goumen pou peyi nou an paske sa kap fèt la se pa li nou pat vote pou li se pa sa nou te vle misye nan yon pakou la li pou kont li ok nou pap chache jovenel ankò nou gentan pèdi jovenel ann al dèyè jwenn peyi nou ba ann al wè kisa yo pral di nou lè nèg yo fin ale apre 7 è di swa demen. How can I do that ey m pa tout fò sa. Wap just klike kote ou wè ke ou ka ekri an, epi lap baw 3 ti pwen, epi wap wè ke ou ka off comment nan. Alright. Well sa map eseye pataje avèk ou la aswè a umm m panse ke gen anpil traktasyon kap fèt gen anpil ladan yo kap fèt nan move sans. Li te enpòtan pou mwen pou m te touche pwen sa avèk nou pou m ede nou konprann pou nou trè pridan avèk enfòmasyon moun ap poste nan social media yo paske moun k ap pale la se yon moun ke m pa ka wè figi l, ke m pa konn non l, m pa konn ki kote li branche, eske l nan enterè Ayiti? Oubyen l nan enterè mèsenè yo? Èske l gon rezon pou l pwoteje yon gwoup moun ki enplike nan sa k ap fèt la? Kòm mwen fè 2, m kwè 2 videyo deja kote m di nou ke premye moun ki akize, premye akize nan dosye asasina Prezidan Jovenel la, yo poko arete, ki se moun ki te gen responsabilite pou pwoteje lavi Prezidan an. E daprè analiz ke map fè sou voice sa kem tande la, se on moun ki vini poul blanchi gwoup moun ki te nan lakou kay prezidan Jovenel ki te gen responsabilite pou bal sekirite yo, kòm kwa se prezidan an ki te fè moun konfyans ki te mande sekirite yo pou yo antre pou yo pèmèt ke moun antre nan lakoul paske moun bezwen pale avèl a yn è di maten so son travay konsa kap eseye fèt la ke m konnen ke anpil nan nou nan facebook la gen m resevwa plis ke 100 video sa nan messenger kote ke ayisyen ap voye video sa ban mwen e gen de sitwayen ki mande m pou m opine sou video sa opinyon pa m sou video sa se youn nan video kap eseye entoksike media a. pou pèmèt ke opinyon piblik la ale nan sans pa yo. Misye menm ensiste pou l fè konprann ke pastè a ke yo arete a pa on moun ki anyen nan sa y ap akize a. So sa vle di ke misye vini pou l blanchi on gwoup moun byen detèmine daprè opinyon pa m. Sa kab rive ke m pa m pa kòrèk, m pa politikman kòrèk oubyen kòman yo ka di l la. Gen de twa bagay ke m pral pataje avèk nou jounen jodi a la M ta pale a pitit mwen dènyeman, m ta al fè yon ti mache nan yon pak avèk li epi l ap di m kòman l fil, kòman l santi l kòman l santi l lè sa k ap pase yo la pase e ke li pa ka di yon moun li pa Ayisyen byenke l fèt isit M toujou fè pitit mwen konprann kèlkeswa peyi kote yo fèt la depi yo fèt yon manman yon papa Ayisyen se Ayisyen yo ye So li dim li paka di yon moun ke lap kominike avèk li li pa ayisyen paske li pa gen anyen li ka fè ak sa, manman l a papa l ayisyen se ayisyen li ye anyway but li santi l vrèman difisil pou li pou l kòmsi lè l di l ayisyen an sa fè yon pakèt bagay negatif ke moun ap opine sou li so sa fè m mal ok kisa k fè pitit mwen an di sa se paske nou fè mal. Nou viv mal nou pa fè de bagay pou moun fyè de nou so se sak pwoblèm lan so mwen menm jodia mwen kòm mwen paka kouri pou ayisyen an sa ayisyen m ye m pa gen anyen m ka fè dayè jan ayiti ap mache a li siyifi yon grenn bagay li siyifi ke mwen son w enkonpetan se sa l siyifi li siyifi ke m pa gen ankenn kapasite m pa gen ankenn konesans mwen pa entelijan se sa sa siyifi so sa vle di ke. Ou kab eksplike yon moun tout sa w vle eksplike l ki verite, ke w pa bay ankenn manti. Ou ka eksplike yon moun ke an 1950 te genyen de Ayisyen konsekan, de Ayisyen solid, de moun ki te nan dyaspora a ki te deside retounen Ayiti pou y al ede konstwi rèv zansèt yo te genyen lè yo te batay pou libète a. M kwè se te rive se 1850, pa 1950. Se te 1850. e ke yo antre Ayiti, yo travay avèk ekonomi ayisyèn nan, yo fè ke Ayiti vin gen yon ekonomi ki te pi solid nan Amerik la. Sa te lakoz ke blan rasis ameriken yo te tèlman vekse pou ke yon ti peyi nèg, rive gen yon ekonomi ki si solid, ki pi solid nan Amerik la, ebyen yo fè tout kalite plan pou yo te antre Ayiti, pou yo te mete divizyon antre nou, fè nou kòmanse batay youn ak lòt pou yo te ka jwenn yon rezon pou yo anvayi peyi a. Sou an 1915, yo anvayi peyi a. Yo pran peyi a, premye bagay ke yo fè, yo antre nan sistèm bankè a. Se premye kote Ameriken yo antre lè yo rive Ayiti. Piske se ekonomi an ki ba yo pwoblèm. So yo antre nan sistèm bankè nou an, yo pran tout kontwòl bank nou. So yo fè yon seri de pwogram ki fè ke moun ki gen koulè po klè gen plis privilèj pou yo prete lajan nan men ameriken an pou ke yo fè biznis ki fè nou wè majorite biznis nan peyi a se moun ki koulè po klè yo ki mèt li. Sa vle di ke se yon travay ki fèt pou yo vire peyi a upside down pou ke peyi a ap glise desann Piske yo konnen ti nèg la p ap janm alèz pou l just ap pote ti bwat katon pou blan an, ebyen ap toujou gen yon batay antre ti nèg la e moun po wouj la k ap lakoz ke peyi a tonbe sou kò l. Se kesyon travay ki fèt. Men m ap di w yon grenn bagay pou w konprann, li gen rapò ak yon mank dentelijans de mwen menm avèk ou. Paske, kòman w analize ke premye peyi nwa te batay pou bay libète? Nou debake Venezuela nou batay pou libète Nou debake Kolonbi nou batay pou libète Pou fri, gratis Pa gon kote Ayisyen an al batay lè l rive pou l di ok n ap batay pou libète peyi w la men lè nou fin libere peyi w la kèlkeswa aktivite k ap fèt pou konstwi tèl endistri nan peyi w la swa se pou eksplwate bagay ki anba tè yo kèlkeswa sa yo ye, ke yo lò, ke yo gaz, kèlkeswa sa yo ye, ebyen gon pousantaj, gon 5 pousan, gon 2 pousan, gon 10 pousan oubyen gon pousantaj k ap vin pou Ayiti, pou ke nou kab sipòte pèp nou an, pou pèp nou an toujou la, pou nou ka toujou solid, si gon pwoblèm ki poze nan peyi w la, pou nou ka toujou vin pote w sekou. Sa vle di ke Ayisyen an, nan tan ke nou te gen. pisans, nou te gen pouvwa, nou te gen dè zòm ki valab, dè zòm ki gen vizyon ki te kab konstwi bagay, gen yon pati ke yo manke. Se ke yo te gen twòp konpasyon. Yo just mache batay pou gratis. Yo di mache de tout peyi batay pou gratis, san ke nou pa gen anyen kap vini pou peyi pa nou an. Sa lakoz ke blan rasis ki pa renmen nwa, ki pa wè Ayiti kòm yon peyi ki ta sipoze vin sou tèt yo, ebyen yo aplike tout kalite politik pou yo fè nou rete kote nou ye a. Men nou pa kapab jis ap pale de sa kòm si se yon konpasyon yo te dwe gen pou nou. Fòk nou pale de sa nan yon sans ke nou dwe gen kapasite. pou n pwoteje tèt nou. Nou dwe gen kapasite pou n pwoteje sistèm nou. Nou dwe gen kapasite pou n sekirize peyi nou, pou n pa pèmèt ke lòt moun vin antre nan sistèm nou pou yo detounen nou, pou y ap fè nou pou y ap fè nou desann, pou y ap fè nou plonje desann jan yo fè l depi 218 an la. Sa vle di ke Jodi a Jovenel Moïse mouri, mwen menm mwen ka di nou lè m analize sa k fèt ki koz ke Jovenel Moïse mouri a, m ap di nou ke genyen yon enkapasite de dirije kote Jovenel la menm ki koz ke li kapab twouve l nan sitiyasyon kote bandi ap atake l, li pa menm ka defann tèt li. Kisa k koz ke yon prezidan de la repiblik an Ayiti an venteyinyèm syèk, pa gen de sistèm kote w abite a ki pou pwoteje w kont yon atak ke ou menm sèl ke w gen kontwòl li, menm si se pwòp sekirite kap ba w sekirite yo ki ta dwe, ki ta vle antre lakay ou pou fè yon zak. Koman w vle pou yon prezidan de la Repiblik Dayiti, nan peyi m kote Jan Jak Desalin te batay pou ba moun libète a, ou gon chanm kay, ou pa gon kote ki sef nan chanm nan, depi w antre nan twou sa, pa gen moun ki ka antre pran w. Pa gen anyen yon moun ka fè pou l antre pran w nan twou sa. Koman w vle pou w abite nan yon kay konsa? So sa vle di ke genyen yon neglijans bò lakay prezidan ki lakoz ke prezidan just lage kò l tankou se yon moun ki pa gen okenn enmi, se yon moun ki pa gen anyen kont li, pandan ke nou tande plizyè deklarasyon prezidan fè kote li menm li di li pè pou l pa mouri. Sa vle di ke si w pè pou w pa mouri, fòk ou fè yon jan pou w sekirize tèt ou, pou w sekirize pitit ou, pou w sekirize fanmi w kòm prezidan de la repiblik. So travay sa yo pa fèt. Lè w gade kote prezidan t al abite, On prezidan ki gen vizyon, ki gen detèminasyon, ki konnen ke w gen yon rèv pou w konstwi yon pèp, ou pa pral abite yon kote konsa. Se twò fasil pou yon moun rive lakay ou lè w abite yon kote konsa. Vle di ke gen tout lòt kote nan peyi a prezidan an te ka abite, men l chwazi mennen tèt li nan yon bidonvil kote l pa gen okenn kontwòl sou pèsonn e tout moun gen kontwòl sou li. Sou sa fè sa lakoz ke nou pèdi prezidan de la repiblik la. Ki fè jodi a la gon pakèt pwoblèm ke sa kreye. Jodi a la on mizisyen ki ta anvi jwe on bal, ou pa ka jwe bal la pase prezidan peyi ou mouri. Sa vle di ke gon pakèt aktivite ki bloke pa rapò ke prezidan gon neglijans ak tèt li, li mennen tèt li kankou se se on se nè ryen ki lakoz ke bandi ka jwenn chans pou yo asasinen l. Sa vle di ke li enpòtan pou mwen pou m kominike avèk ou de sa pou w ka konprann ke. Si w vin prezidan demen maten, ou fè menm sa Jovenel Moïse te fè a, son mal ke w ap fè peyi a. Piske menm si w gen rèv pou peyi a, menm si w anvi konstwi de bagay, men w fò vivan pou w konstwi sa w vle konstwi yo. Pa gen anyen k ap rive fèt si w pa vivan. Sa vle di ke prezidan Jovenel Moïse te gen yon pakèt erè ke l te fè ki lakoz ke nou pèdi l jounen jodi a, ke m pa vle w fè ou menm, ki fè m monte live pou m pale avèk ou pou m di w gade, kèlkeswa sa pou fèt pou Ayiti soti kote l ye a, se menm avè w ke pou fè l. Se pou blan kap vin fèl. Nou gen lontan depi yon seri de fo pastè ap preche yon seri de levanjil povrete nan peyi a ki fè nou konprann ke gen yon Jezi ki gen poul vini ebyen se lè Jezi a vini ou menm ou pral ka manje se lè Jezi a vini ou menm ou pral jwenn jistis se lè Jezi a vini ou pral jwenn tout bagay nan peyi a mwen menm mwen diw se ouk pou ba tèt ou jistis la si ou pa ba tèt ou jistis ou pap janm jwenn jistis la pou jistis la bay fòk sistèm peyi a òganize. Fòk gen de jij jij ki konsekan, ki konpetan, ki gon vizyon, ki gon anbisyon pou yo transfòme peyi a, pou yo konnen ke y ap kite yon peyi pou pitit yo, pou pitit pitit yo. Y ap kite yon peyi pou ke moun ka pale de yo pandan yo te la. Moun yo pa oblije ap pale de Desalin, de Petyon, de bagay ki pase depi 200 konbyen tan. So sa vle di ke. Fòk nou rive konstwi tèt nou kòm moun pou ke nou kreye yon espas pou nou viv, konsa jenerasyon kap vini yo ka pran nou kòm modèl. Sa vle di ke bagay sa yo ki rive nou jounen jodi a, ki mete mwen menm avèk ou nan chagren, se paske nou gen de moun ke nou mete sou pouvwa ki pa gen kenn kapasite vre pou yo dirije nou. Sa vle di ke kapasite ke Prezidan Jovenel Moïse pat genyen pou l dirije nou an, pa vle di ke asasen, te gen dwa asasinen l. Sa pa vle di ke moun te gen dwa touye e touye l epi voye madanm ni lopital sa pa vle di sa. Sa vle di ke kelkeswa pwoblèm ki poze nan peyi a fòk nou jwenn de moun ki gen valè, de moun ki gen karaktè, de moun ki gen konpetans pou nou mete nan pòs pou dirije l. Se pa nenpòt ti vakabon pou nou mete sou pouvwa a. Sa ap toujou kreye pwoblèm lè ke moun nan pa gen kapasite pou l dirije, nou mete l sou pouvwa, ebyen li kreye yon pakèt dezòd nan anviwònman an, piske mwen menm k ap pale avèk nou la, mwen te di sa nan yon videyo live depi lè Prezidan Jovenel Moïse fèk al lwe kay sa a. Mwen di Prezidan pa ka fè nou sa. Prezidan pa ka lwe kay li nan yon ti kote konsa, kote nenpòt moun ka voye yon wòch yo kase tèt li. Sòl pa janm tande. So jounen jodi a l mouri l kite m nan chagren, l kite w nan chagren, li kite anpil lòt moun ap kriye, li kite madanm ni sou kabann lopital a plizyè tou bal nan kò l. Men si l te tande m sa pa t ap rive. Piske m te konnen kote l rete a. Se yon bagay ki fasil pou yon nen moun anèk mache nan figi l yo ba l yon souflèt. Li se san se nan kòmsi se nan lari y al lage kò l kan konseneryen. So sa vle di ke mwen pa kapab pa pale de sa pandan ke mwen nan chagren m nan soufrans Pandan ke mwen te gentan pale depi anvan sa te rive pou m te di prezidan non pa fè sa, sa l fè a pa bon, so l pa janm tande jiskaske l mouri. So sa vle di ke si m pa pale avèk ou demen maten ou pral fè menm bagay la, pitit mwen pral nan kriye, pitit pitit mwen pral nan kriye menm jan an. So sa vle di ke gen yon jan pou nou mennen tèt nou, pou n reflete imaj zansèt yo te trase lè yo te batay pou ban nou libète a, Libète sa m twouve zansèt yo te travay twò di pou li. Mwen menm mwen pa ka just kanpe pou m just ap pale de yo san m pa fè anyen. So m panse ke m pap ka fè anyen tou si m pa pale avèk ou. Sa vle di ke pale avèk ou se pou m ede w konprann. Gon jan pou ye. Si w majistra gon jan pou ye. Si w se yon delege vil gon jan pou ye. Si w se yon azèk gon jan pou w viv nan kominote a. Se pa ke ou just panse se ou se yon senèryen. Ou pa yon senèryen paske w se yon otorite. Yon otorite pa vle di Se lè w fin manje pou pèp la manje. Otorite vle di ke fòk ou asire w ke pèp la ap manje. Si pèp la paka manje ou menm ou paka manje. So se sa yon otorite vle di. Yon otorite vle di si pèp la nan ensekirite ou menm ou paka anpè. Ou paka ap dòmi lakay ou epi w anpè. Pèp la paka paka deplase. Tankou moun Kafou jounen jodi a ki twouve yo pake nan yon seri de tanp, nan yon seri de legliz, nan yon seri de kote, paske yo pa kab fonksyone lakay yo. Pandan kon otorite l ap mache yon pil sekirite dèyè l epi l panse l an sekirite. Men si pèp la pa an sekirite, ou menm ou pa gen sekirite. So sa vle di ke gon seri de travay ki pou fèt pou ke nou retire tèt nou kote nou ye a. Pa gon blan k ap vin retire nou, pa gon Jezi k ap vin retire nou. Se nou menm ki pou panse tèt nou yon lòt jan, pou n travay yon lòt jan. pou n pwouve lòt pèp yo ke nou gen kapasite pou n dirije tèt nou. Mwen fè anpil efò nan vi m pou m fè Ayiti yon lòt jan. Moun eseye asasinen m plizyè fwa, piske moun k ap fè move bagay depi w ap eseye bloke yo y ap asasinen w. M entelijan anpil pou m te fè tout sa m gen pou m fè yo a tan, e lè m rive nan yon moman kote m oblije deplase, mwen deplase m kite peyi a, mwen vin aprann plis bò isit Kote m twouve m nan peyi etranje a, e m ap gen pou m retounen pou m al bay sa m aprann yo pou ke pèp mwen an viv yon lòt jan. Piske mwen kwè nan rèv zansèt mwen te te gen pou mwen lè yo te batay pou yo ban m libète sa a, ke jodi a sèl referans nou ka fè de tèt nou se pale de ki sa Desalin te fè lè l t ap batay pou libète. So mwen menm ak ou, nou gen yon responsablite pou n batay pou jenerasyon k ap vini yo ka pale de nou. Mwen kwè ke nou kapab konstwi yon lòt Ayiti. Nou sèlman bezwen chita pou n defini ki plan ke n ap aplike pou Ayiti sa a rive egziste, pou ke lòt jenerasyon k ap vini yo ka pran nou kòm referans, menm jan nou menm, nou vle pran tout moun ki te pase, ki te batay pou libète nou yo, kòm referans. Non pa m se Figaro Gaston, jan m toujou fè l, m pataje de twa mo avèk ou. Si m gen yon lòt chans, m ap fè sa. Ou menm pran responsablite pa w, pataje videyo sa a sou tout paj kote w panse Ayisyen bezwen tande verite. M pa di se tout moun ki pral renmen video sa, piske anpil nan nou pa renmen tande verite, men verite a la fòk li pale, so mwen chwazi pale l. M ap tounen lè m gon lòt chans. Mèsi tout moun.